Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon isi se RL prod chèn ou renmen tande e gade a la fwa chèn ki trè familye la. Ebyen nou pral fè yon ti pale rapidman men vwasi les titres de l'actualité. Ayiti plase sou vijilans jaune akoz sizyèm depresyon twopikal ki ap pwogrese vè Grand Antiy lan. Siklòn sa li siseptib pou kapab transfòme an tanpèt twopikal e ki kapab touche peyi a nan lannwit mèkredi daprè yon nòt ki sòti pa bò kote de. PC. Li ap akonpanye avèk gwo van fò, loraj epi lapli toransyèl daprè responsab yo ki mande popilasyon nan plizyè departeman nan peyi an pou kapab rete trè pridan. Anvwaye espesyal Etazini nan peyi Dayiti, Daniel Foot, li menm antre nan peyi a la a. L ap antre demen mèkredi an. Diplomat ameriken ap gen pou rankontre. Dirijan plizyè pati politik ak responsab òganism nan sosyete sivil la nan lide pou kapab jwenn yon akò pou rezoud kriz peyi ap fè fas jounen jodi an. Senatè ameriken Marco Rubio ak Bob Menendez ki se senatè nan Florid ak New Jersey, yo menm ki rejwenn pa bò kote plizyè lòt kòlèg tankou demokrat ak repibliken, adrese yon kòrespondans bay Joe Biden pou eksprime preokipasyon yo genyen Fas ak twoub politik epi kriz sekiritè nan peyi Dayiti aprè asasina Jovenel Moise, Mache Pou Lavi di li favorab ak miz an plas yon pouvwa tranzisyon pou dirije peyi an e pou kapab fè eleksyon pou renouvle pèsonèl politik lan, òganism sosyete sivil lan ki li menm deja angaje li nan poupale avèk gwoup politik yo yon mannyè pou kapab jwenn yon akò pou kondwi peyi a vè. Stability. Epi sou inisyativ Kolektif Avoka k ap defann dwa moun nan tèt kole avèk lòt òganizasyon nan sosyete sivil la, plizyè dizèn sitwayen mase kò yo jounen madi a devan lokal ministè jistis ak sekirite piblik. Pwotestatè yo egzije liberasyon prizonye politik tankou Arnel Belizaire avèk Abelson Gronèg. N ap gen pou n swiv yon repòtaj nan kad emisyon sila. N ap fèmen avèk paj spòtiv lan puiske Leo Messi, la saga Leonel Messi se konfime li rejwenn ekip Paris Saint Germain an. Star ki genyen 34 lane rive aprè midi madi a nan kapital peyi la Frans pou bonè sipòtè yo e ki yo menm te rezève yon akèy chalere. Leonel Messi ap pote nimewo 30 nan ekip Paris Saint Germain an. E vwala pou lè titre. Nous sommes très contents d'être avec vous. Nous comptons retrouver avec un pile plaisir, mesdames, messieurs. Et juste avant de nous développer information, yo, ça c'est quand même une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, les concerne Hia, Jenica Philippe, 22 ans, les de libération, journée mardi, 1, hein, après les films passés environ 6 mois en prison. Jenica te pami 18 moun yo te akize ki te fòmante yon koudeta kont Prezidan Jovenel Moïse nan dat 7 fevriye 2021. Se te sèl moun tou ki te ankò nan prizon e se peut être le temps de dire merci aux avocats ki yo menm te mennen yon gwo batay pou te kapab pèmèt liberasyon jenn demwazèl 22 lane sila a. N ap raple, mwa pase a li te ekri yon kòrespondans bay otorite yo, kòrespondans pou fè konnen. Eske se bliye yo bliye li nan prizon an paske li menm tout lòt moun yo jwenn liberasyon ebyen li menm moman rive pou yo ta kapab libere li tou ebyen jounen jodi a la a sa se la bòn nouvèl la famiy de Djenika pe anfen respire. Jan nou te diw li anvwaye spesyal peyi Etazini nan peyi Dayiti Daniel Foot gen anpil moun ki di. Mesye sa se li menm ki ta sanse prezidan peyi Dayiti. Ebyen, l ap antre nan peyi a jounen mèkredi an kote diplomat la pral rankontre dirijan pati politik yo ak responsab òganism nan sosyete sivil la nan lide pou kapab jwenn yon akò pou rezoud kriz peyi a ap fè fas. Eske nan kad akò sila yo pral diskite sou evantyalite pou kapab mete Yon prezidan pwovizwa a kote mesye Ariel Henry ki est donc le premye ministre ben antouka nou konnen depi diplomat sa yo antre nan peyi Dayiti aparaman yo vini avèk kaye yo chaje leson pou otorite yo. Fòk nou di yo genyen senatè ameriken Marco Rubio epi Bob Menendez yo se reprezantan Florid ak New Jersey genyen plizyè lòt kòlèg ki jwenn ak kòz yo a tankou demokrat ak repibliken. Ebyen, mesye sa yo oubyen mesye dam sa yo ekri yon korespondans bay prezidan ameriken ki se Joe Biden, kote yo eksprime preokipasyon yo fas ak twoub politik epi kriz sekiritè nan peyi Dayiti apre asasina Jovenel Moise. Eske yo pral deside petèt pote dosye a nan Konsèy Sekirite Loni pou kapab anfen voye yon fòs nan peyi a pèmèt Ayisyen rale yon souf? On n'en est pas là pour l'instant. Prezidan Pati Ayisyen Tèt Kale ki se Line Balthazar, gwo akizasyon sou do l wi, ebyen li demanti akizasyon ki gen a wè ak enplikasyon prezime li nan asasina ansyen prezidan repiblik lan Jovenel Moïse nan dat 7 jiyè pase a nan Pèleren 5. Agwonòm Balthazar fè konnen li deja angaje yon kabinè avoka e ki ap travay pou kapab anile manda damne e Pakè Pòtoprens te desène kont li. Bon, yo te mande mouche Balthazar pou te kapab parèt douvan lajistis. E on va refermer avec ce reportage Sou inisyativ Kolektif Avoka k ap defann dwa moun nan tèt kole avèk lòt òganizasyon sosyete sivil la, plizyè dizèn sitwayen te mase jounen madi a devan lokal Ministè Jistis ak Sekirite Piblik Pwotestatè yo egzije liberasyon prizonye politik yo pami yo Arnel Belizaire avèk Abelson Gros Nègre. Mouvman pwotestasyon sila te demare byen bonè men lapolis te touye l nan ze paske ajan pnh ki te sou plas itilize gaz lakrimojèn pou kapab dispèse foul la. Repòtaj avèk youn nan konfrè nou nan Radyo Teleskop. Yon lòt fwa ankò plizyè dizèn konpatriyòt, pami yo fanmi, Pitit, pwòch ak madanm prizonye politik yo te plante pikèt yo devan Ministè Jistis ak Sekirite Piblik la jounen madi a pou kontinye egzije liberasyon prizonye politik yo. Madan Abelson Groneg, youn nan prizonye politik yo, mande otorite yo libere mari l prese prese paske daprè sa l fè konnen ansyen pòtpawòl SPNH la se poto mitan fanmi an Ki gen ladan l 8 timoun. M ap mande liberasyon tout prizonye politik yo. M ap mande ni Ariel, li menm avèk minis jistis la, premye minis lan, pou yo libere Abelson Goneg ak tout lòt prizonye politik yo. Prese prese, paske Abelson Goneg li gen 8 pitit, li pa gen moun k ap ba nou. Manman Abelson mouri, papa l mouri, mwen menm manman m mouri, papa m mouri, se Abelson ki te A jiska Z. On ti biznis li te kite, kounye a ti biznis lan fini e fèmen, fèmen. Mwen pa gen moun kap bat timoun yo. Abel gwo nèg, li pral fè nevyèm segondè lòt ane si Dye ve, menm ane lekòl la l pap fin fè. Bon li menm di ane sa, si l pa al lekòl, l ap touye tèt li toutotan yo pa libere Abelson gwo nèg ki se papa Abel. Abelson gwo nèg nan prizon poutèt li tap reklame pi bon jan kondisyon travay ak pi bon tretman pou tout polisye sou teritwa nasyonal la, daprè deklarasyon madanm li. ap kanni nan prizon se paske polisye yo se chen yo ye yo pa moun gen anpil nan polisye yo yo pa moun yo pap janm moun nan vi yo si yo ka kite Abelson gwo nèg a koutwa ap ap kanni nan prizon a tout lòt prizonye politik yo ap kanni nan prizon an yo pa ka libere yo pa ka libere yo se chen yo ye. Kòdonatè annapre Alyans Pèp la ki te prezan nan sitin nan, kritike minis jistis ak sekirite piblik la, mèt Rockfeller Vincent, ki daprè li kontinye ap fè represyon sou popilasyon an. Didier Benel fè konnen se pèp ayisyen ki dwe pran responsabilite li fas ak reyalite sila. Jodi an jwenn menm represyon sistematik sa a ki t ap fèt sou Jovenel Moïse Tòktòk Detibot la, se menm li menm toujou ki kontinye avèk Rockfeller Vincent, M kapab di, malerezman jodi a, apre Jovenel Moïse Tòktòk fin asasine lakay li, Rockfeller Vincent kòm vis prezidan anndan CSPN nan, jiskaprezan li la a toujou kòm minis de la jistis, yon kowonpi, yon nul, yon enkonpetan, yon vòlè ke yo te revoke nan pakè Okap pou kowonpi, pou vòlè, paske jodi a se li menm ki la a. E m kwè ke jodi a, jan nou te toujou di l, Se popilasyon an ki ka libere tèt li. Aprè plizyè sit-in san rezilta pou egzije liberasyon prizonye politik yo, popilasyon an dwe pase nan yon lòt faz, daprè deklarasyon pòtpawòl Fòs Dèlma a, Jean Timanis anonse nan sans sa lòt mouvman nan batay la tankou gwo manifestasyon, blokaj wout nan pèspektiv sila. Dènye sit-in n ap fè pou n mande liberasyon lòt semèn nan se manifestasyon, se blokaj nou pral fè nan tout peyi a. Paske rejyon dèpa, latibonit tout kote ki gen prizonye politik yap rele nou, yo di se manifestasyon se blokaj pou nou fè. E nou di tout pèp la, nou mande prese prese liberasyon prizonye politik yo, e si nan mwa ki pral vin la yo wè se bloke peyi genyen pou yo pa di se nou menm. Paske pèp la bezwen. prizonye yo libere. N ap raple avoka k ap defann prizonye politik yo te tanmen plizyè demach pou jwenn liberasyon yo, yon seri inisyativ ki pa bay pyès rezilta jouk jounen jodi a akoz sistèm jidisyè a ki p ap fonksyone nan peyi Dayiti. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont fans du foot et voilà pourquoi nou toujou fèmen edisyon nou yo avèk enfòmasyon spòtiv. Klub parizyen an ofisyalize jounen mardi 10 out la nan lasware arive superstar arjanten an ki li menm siyen yon kontra pou 2 sezon avèk yon ane siplemantè an opsyon. Pulga ki pral pote nimewo 30 nan ekip Paris Saint Germain an se revele nan yon videyo klub sila a. Tankou jan li te kòmanse nan FC Barcelone antre 2004 a 2006 avan li pote nimewo 19 epi nimewo 10. Rive jounen madi aprèmidi a nan Bourget, Arjanten an pase tradisyonèl vizit medikal avan yon rapid pasaj nan Parc des Princes pou kòmansman sware an kote yon konferans pou laprès ap fèt jounen mèkredi an e nan vestye PSG Messi ap retwouve Zanmi li Angel Di Maria a, star brezilyèn nan ki se Neymar avèk li li te jwe deja nan ekip Barcelone nan. Messi ki li menm deja mande pou l jwe samdi k ap vini la. Kòman sa te ye? Kèlke petit imaj pou wou. eh bien travail là li positif et puis après qu'est-ce qu'on dit À la prochaine.